Pral gen rèl, pral gen kouri, pral gen tèt chaje nan peyi sa a, medam e mesye. Enben nan moman n ap pale la a. Genyen plizyè ajan FBI ki fèk debake nan Pèleren 5 lakay prezidan oubyen ansyen defen prezidan Jovenel Moise. Gwo bonjou ak bonswa pou nou tout, byenvini sou chanèl pa w la, tvlakayhaiti.com e jodi an se jedi sen e ki se. Donk e 6 Avril 2023 e nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou pandan nap pran yon ti tan pou nou di yon gran mèsi ak tout zanmi, tout sila, tout konpatriyòt de patou a travè mond lan ki pa janm lage nou, ki pa janm dekonekte sou chanèl sa a, ebyen nou kontan avèk ou pou nou pote videyo sa pou ou. Jan nou dil la medam e mesye nan dosye ankèt nan asasina prezidan Jovenel Moïse lan gen anpil moun ki panse. FBI ta pral bese lè bra, gen anpil moun ki panse pa tap gen ankèt kap kontinye ankò, eben nap di w jodi a la medam e mesye, divès ajan FBI debake lakay ansyen prezidan an, e nan moman nap pale la gen anpil nèg ki kòmanse gen dyare, gen anpil nèg ki gen vant pase, gen anpil nèg ki panike, gen anpil nèg ki gentan ap chèche wè kote malèt yo ye, kote paspò yo ye, pou yo lage pye yo paske bagay la kòmanse pran yon lòt dimansyon depi FBI debake enben pral gen nèg ki pral anba kòd Ariel Henry la dyare pran misye Andre Michel dyare pran misye Nenel Cassy nan pwoblèm medam e mesye anpil sila yo ki te enplike nan asasina sa kòmanse gen pwoblèm paske Grenn pa grenn FBI ap fini pa mete tout nèg kite konplis nan asasina prezidan Jovenel Moise nan medam e mesye anba kòd e nan moman nap pale la a enben Martine Moise ki li menm pa nan peyi a gen anpil moun ki pansel bay vag nan dosye sa enben nap diw byen kontre byen kalkile medam e mesye Andre Michel, Nenel Cassy, Vitelhomme ak tout sila yo enben pral gen rèl, pral gen kouri paske FBI pap lache dosye sa yon may, fòk tout moun ki enplike anba kòd. Nou pral envite w gade e tande sak tap di yo. Ou sou TV Lakay ankò yn fwa e nap tounen pou yon nouvèl videyo. Mare yo. Fò yo fè foto nou menm. Se pou n mare tout. Gen prizon gen minòt pou tout ni po wouj ni milyonè ni malere. Li dwa mesye. Fòn mare yo tou, premye sispèk de asasinay e Ariel Henry liye, se avè l ameriken ap sèvi la nan primati pou touye pèp la, pou touye polisye, rann polisye bay vitelòm, bay Luckson nan savyen. Mare Martelly FBI! Mare Martelly! Mare Ariel Henry, premye sispèk de asasina Jovenel Moïse, fò n mare yo. Kolonbi yo nonmen nou deja. Yo nonmen nou deja. Se Ariel Henry ban nou Badio, Badio e ka Ariel li ye. E ka Ariel Badio fèmen kò l wi. Fò n mare Ariel Henry pou l ban nou Badio. Bann mare yo. Yo dja nap di FBI pa pase sou kote pol vin dwat. Men Ariel Henry la nan primati pol ka foumen sou Ariel Henry. Yo dja Mateli lib e lakay yo liye. Bon yo ka mare Mateli. Bon yo mare tout volè sa yo ki envesti pibili yo pou touye prezidan nou la. Jodia nou pa konprann ti jwet ameriken ap jwe ave nou. Nou pa konprann ti jwet FBI ap ban nou la. Pandan Mateli se ran lakay li. Jodia misyon Ariel Se pou rann polis yo bay bandi, livre yo pou touye yo, misyon Ariel se fè n pèdi perimèt nou nan fò jak, nan anè lyankou, jodi a e livre. Jodi a nou di lè FBI soti kay ansyen prezidan an se pou l al nan primati pou l pran Ariel Henry, fò l al tande Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Cherif Abdallah, se nèg sa yo ki te konplete Pil milyon pou yo te fè asasine prezidan jodia nou menm nou di batay la pap kanpe toutotan ke prezidan pa jwenn jistis e nou di ke nou pral. La vola resi machin FBI sa se bou yo va vanse e kap soti ebyen nan la fou sa e kò diplomatik sa pou bou dezyèm kò diplomatik twazyèm kò diplomatik. yon katriyèm tou kò diplomatik ke nou wè la ap kontinye ap avanse atansyon ap soti sa se yon machin koupe ki nou wè kap soti nan akoka je moun kame yo se yo kap soti ebyen je vyen yo menm ki nan akoka je moun kame yo N ap di lame dayiti mete l sou men l pou yo pa al livre l menm jan avèk nèg polisye sa yo. Nou di nou menm lame dayiti si l ap fon travay serye pou larepiblik, jodi a se. Mlouse mayli poul mare ariel ban nou bay jodia nou konprann FBI pap mare ariel pou nou si yo tap mare ariel jodia ariel angy sa se negosye ariel al siyen kontra jan tande louko dezi tap dil avan e nan jou gen pou vini nou pral jwenn pil blan la kap aterye yo k pral konstri la nan tout kote ou wè k lib la se yo menm jodia esak fè yo mete nou nan pozisyon konsa yo just ban nou galil tout zam ou wè la yo sot nan teritwa ozetazini ok yo ban nou minisyon. Yo ban nou madam Laline jodia ki vini ki dou se gras a Genève ki fè peyi nou gon ti sekirite li pat menm just salye la polis la li pat menm salye ti fòs nou genyen kòm lame dayiti nou menm nou konprann batay kap fèt la jodia esak fè nou te mande madam Laline eske lèl prale l tale avèk galil M 4 minisyon Genève yo eske l tale a galil M 4 e e vitelòm yo se sa nou mande anben jodia la nou menm nou di nou konprann Ti kou sa FBI ap ban nou an n pa renmen l. E dabò tou menm FBI nou pa fè l konfyans. Eske nou menm nou se de sipòtè ansyen prezidan Jovenel? Nou menm premyeman nou se Desalinyen, nou se pitit Ayiti. Jodi a Jovenel Moïse te vin a yon objektif pou Ayiti. Nou menm nou se Jovelis. Depi nou jwenn pòtinite yon mikwo, fò n mande jistis Ayiti, jistis Desalin, jistis Jovenel Moïse. E jistis pèp Lasalin. E jistis pèp Fò Jak la jodi a. Masak ap fèt tout kote. Jodi a la. Ariel Henry wap wèl pa janm soti men yon rapò konfòtab kanpe poul kont gang yo jodi a men anvan ozetazini peyi etranje gon ti pwoblèm wè se premye moun ki twit pou yo men nou menm jodi a nap di ke nou konprann FBI dabò mwen menm mpa fèl konfyans pèp ayisyen pa fèl konfyans nan dosye Jovenel Moïse se sou non FBI. Yo itilize la, lè yo rive la nan miko yo di wi se FBI pou yo te just vin pran prezidan, yo livrel pou yo asasinel. E dabò tou anbasad ameriken la, e menm e daprè enfòmasyon n gen pafwa menm biwo anbasad ameriken gen la nan Pelerin 5. Ki vle di Jovenel Moïse yo livre la yo konn tout jan yo livrel. Si ke ameriken pat vle jovenel mouri li pa ta ka mouri la. E depi lè prezidan jovenel mouri koman ou wè kondisyon sekirite nan peyi a. Anben jodia la nou menm nou wè yo te di w se jovenel ki poblèm nan yo te di w se jovenel ki fèmen lekòl yo te di se jovenel ki te vle moute gaz la sou pèp se jovenel ki te met tout spoblèm nan anben jodia la ou pè matisan ouvè ou pè andre michel pase matisan lèl vle majori michel pase lyankou lèl vle ayèl anri lèl pral okay e matisan Sanl pase wi. Li pa pase pa avyon non. Jodia e mwen menm avèw lèn pral okay fòn pran avyon. Jodia nou konprann nan kisa yo mete nou. Jodia nou konprann ki jwèt ameriken mi rive jwe avè nou l mete nou nan kawo. Jodia menm moun ki entèlektyèl. Jodia tout moun vle kite peyi a. Men ka itil la repiblik. Men se pa volontel non se nan pozisyon yo vin metel la wi. Ameriken menm mete w ladanl poul voye w ale. Matisan jodi a la, se kote ameriken gen pwojè pou li. E Izo, m di yo sa, tout chèf gang sa yo, Lamò 100 jou wèk nan plèn nan, yo gen pwojè pou yo. Y ap fin itilize yo, fè yo met ti pèp la, fè n rayi l, epi l pral rive nan opozisyon e l p ap ka ret pou nèg yo, se ameriken ki pral pran l. Jodi a nou di nou menm, FBI, travay sa a, nou, pèp ayisyen pa satisfè avè l. Nou menm, nou mande jistis, jistis, jistis pou prezidan Jovenel, Jistis pou Desalin jistis pou Ayiti Nou menm nou se Kòdonatè Baz Bèlvedè Jalouzi Kanpe goumen pou yon lòt Ayiti E nou menm nou se premye moun anndan Jalouzi ki fè premye pa k mare Kolonbyen yo Si e pa non pa nou se ri ajan Sony. Byen yo. Men mwen menm jodi a la k ap batay pou jistis Prezidan Jovenel Moïse mwen wè s on bèl jès li ye, sa moutre ke ankèt la toujou rete vivan. ankèt la pa mouri. Men jodi a se pa sa ki fè nou satisfè lè FBI ap moute kay ansyen prezidan pou vin tande kolonbyen yo, se pa sa ki tout bagay la. Nou menm sa k ap fè nou satisfè lè nou wè FBI soti kay prezidan li te desann nan primati l al tande Ariel Henry. Li te desann, l al tande André Michel, Don Kato. Li te tande Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Cherif Abdala. Madanm la ri m. Menm lè l kite peyi a fòk yo tande moun sa yo. Paske tout moun sa yo enplike nan lamò prezidan an. Nou menm jodi a nou pa ka kite FBI ap twouble nou. Jodi a gen anpil moun ki te envesti gwo kòb. pou asasine prezidan an fonksyon an ki te vin chanje kondisyon de vi nou, ki te vin met manje nan asyèt nou, ki te vin mete yon lòt sistèm enfrastrikti pou nou viv, jodi a la a, yo asasine l lakay li. Jodi a nou pa ka ret kanpe ap gade. E jodi a ou wè, pèp ayisyen an pa gon batay serye yo ka fè vre, paske jodi a nou pran nan tout twoublay pou n pa ka Regroupe nou pou nou jwenn jistis pou tèt nou jistis pou prezidan an kounya wap wè tout ayisyen se nan imigrasyon batay la fèt se nan onu batay la fèt se nan dgi batay la ap fèt kounya paske tout ayisyen se Biden Biden Biden men nou menm nap toujou pran reskonsablite n poun kanpe sou bout tè papa jan jak desalin te mouri kite pou nou an paske jodi a nou pa gen peyi de rezèv nou menm se peyi sa nou genyen se la Pou nou viv, pou nou restore tout sa nou gen bezwen nan peyi nou.